Byenvini nan pwogram Ekonomize pou Inivèsite a, Save for College Program. Nan videyo tou kout pou jodi a, nou pral eksplike w etap pa etap kijan pou aktive ak afiche kont bous detid NYC, NYC Scholarship Account, pitit ou a. Nou rele sa blòk konstrisyon 1. Gen twa etap fondamantal paran reskonsab legal yo kapab suiv nan kad pwogram Ekonomize pou Inivèsite a. Nou rele sa yo Blòk Konstriksyon. Blòk Konstriksyon 1 an se pou w aktive ak afiche kont bousdetid NYC pitit ou. Yon fwa ou fin fè sa, ou gen opsyon pou konplete Blòk Konstriksyon 2 a. Louvri epi konekte w sou pwòp kont depay pou inivèsite pa w la. Finalman, blòk konstriksyon 3 a se pou fè premye depo 5 dola w la sou kont depay pou inivèsite w la ki konekte a. Avèk sa, nou espere ou pral kontinye fè ekonomi nan fason ak nan frekans ki bon pou ou menm ak pou fanmi w. Chak blòk konstriksyon ki konplete vo yon rekonpans 25 dola pou kont bousdetid NYC pitit ou a. Jodi a, nou pwal konsantre nou sou kijan pou n konplete blòk konstriksyon 1 an. Aktive ak afiche kont bousdetid NYC pitit ou a. Ou pral ale sou nyckidsrise pwen org epi kreye yon pwofil sou pòtay an liy nou an ki rele Savings Tracker a, Gid pou Epay. Apre sa, ou pral gen pou ranpli yon fòmilè tou kout yon sèl fwa, epi anyen ankò. W ap gentan konplete blòk konstriksyon 1 an. Tanpri, Sonje pou konplete blòk konstriksyon 1 an, ou pral sèlman bezwen kèk ti enfòmasyon, kòd postal kote pitit ou a ap viv la, dat pitit ou fèt la, ak idantifikasyon ID elèv pitit ou a ke ou ka jwenn sou kanè lekòl pitit ou a lè ou konekte sou kont lekòl NYC, NYC Schools Account ou a oswa lè ou mande lekòl pitit ou a. Yo pap janm mande w bay nimewo sekirite sosyal ou oswa ITIN ou, ni okenn enfòmasyon bankè oswa enfòmasyon sou kat kredi pou konplete blòk Konstriksyon 1 an. Kounye a, nou pral eksplore nyckidsrise pwen org pou n kòmanse pwosesis la. Ou kapab konplete blòk Konstriksyon 1 an sou telefòn ou, sou tablèt ou oswa sou òdinatè ou. Sonje, ou pral eksplore nyckidsrise.org. Sonje, ou kapab tradui sit wèb la lè w klike sou bouton woz ki make Translation, Tradiksyon, an ki nan kwen anwo adwat la, epi chwazi lang ou pi konfòtab avèk li a. Apre sa, w ap klike sou bouton ble tikwaz la ki make Aktive Kont lan. Glise desann epi klike sou mo ki make Aktive Kont lan. Lè sa a, ou pral wè yon kazye k ap parèt e k ap make Kontinye. Tanpri, klike sou Kontinye. Lè w klike sou Kontinye, l ap voye w sou paj aktivasyon kont lan ki sou Savent Tracker a. Sèlman yon fwa w ap gen pou antre kòd postal, dat nesans, ak nimewo idantifikasyon ID elèv pitit ou an. Lè w fin antre enfòmasyon sa yo, klike sou bouton ki make Soumèt la. Apre sa, l ap voye w sou yon paj ki make Nouvo Pwofil. Sèlman yon fwa, n ap mande w pou antre prenon ou, sinyati ou ak adrès imel ou, epi pou kreye yon modpas ki solid. Sonje, modpas yo dwe gen detay sa yo ladan yo, 8 karaktè oswa plis, yon lèt majiskil, yon lèt miniskil, yon nimewo oswa karaktè espesyal. Nou ankouraje w pou memorize modpas ou a olye pou w ekri l yon kote. Kounye a, antre modpas ou a ankò pou verifikasyon. Klike sou bouton woz ki make Kondisyon Itilizasyon an pou ka li kondisyon itilizasyon yo. Apre sa, koche ti kazye blan an pou asèpte kondisyon itilizasyon yo. Klike sou Kreye Pwofil Itilizatè Se adrès imèl ou te antre a ansanm ak modpas ou te kreye a ke w pwal itilize a chak fwa w ap konekte w sou Savens Tracker a pou w afiche kont bousdetid NYC pitit ou a. Depi w fin antre sou Savens Tracker a, ap gen yon fòmilè entwodiksyon tou kout k ap parèt. Repons ki nan fòmilè sa a pèmèt nou aprann konnen fanmi ki nan pwogram nan ak pou n fè suivi pou pwochen etap ki apwopriye yo. Li pral pran kèk minit pou ranpli fòmilè sa a. Li konplètman konfidansyèl. Pou kòmanse fòmilè sa a, glise desann epi kòmanse reponn kesyon yo lè w klike sou meni ki defile desann nan ki make Klike pou seleksyone a. Dèke ou fin ranpli fòmilè a, asire w ou klike sou bouton Soumèt la. Se lè w fin klike sou bouton Soumèt la w ap jwenn rekonpans 25 dola poutèt ou konplete blòk konstriksyon 1 an. Felisitasyon! Ou fèk aktive kont bousdetid NYC pitit ou a! Premye bagay w ap wè se yon grafik ki gen non pitit ou a ki endike premye 100 dola pitit ou a. Si w konekte w ankò nan kèk jou, grafik la pral afiche tou rekonpans 25 dola ou te genyen an poutèt ou te konplete blòk konstriksyon 1 an jodi a. La a nan Savings Tracker a, ou kapab verifye balans kont bousdetid NYC pitit ou a ak wè kijan valè a chanje ofiramezi w ap genyen rekonpans lè w suiv kèk etap epitou jan kominote a kontribye nan kont bousdetid NYC pitit ou a. Ou kapab louvri ak konekte tou Pwòp kont 529 pa la sou Savens Tracker a pou kapab wè tout epay pou inivèsite ou yo yon sèl kote. Pran yon ti tan pou egzamine kont bousdetid la ansanm avèk pitit ou a, epi montre li kantite lajan li genyen pou inivèsite a ak pou fòmasyon karyè. Lè yo konnen kominote a ap fè ekonomi pou yo kapab resevwa edikasyon siperyè, sa pral ede yo rete sou chimen pou ale nan inivèsite ak pou fòmasyon karyè a. Anba grafik la, w ap jwenn kèk enfòmasyon kle tou sou Savens Tracker a ansanm ak twa blòk konstriksyon ou dwe li avèk anpil atansyon. Depiw pare pou dekonektew, annik glise monte sou pati anwo paj la epi klike sou dekonekte nan kwen anwo adwat la. Ou fini nèt! Mèsi dèske ou te gade videyo tou kout sa a. Nou espere li te ede ou.